Ay ti tèt twalèt la. Youn nan ti tèt twalèt. Youn nan ti tèt twalèt yo. Ti tèt kay la gen de ti tèt twalèt. Ti tèt kay la. Gon lòt ti tèt twalèt. Ti tèt kay m achte pou m al afème a lòt moun. M pral ranje l byen bèl la. Lè m fin ranje l m ap montre nou. Sa pi fò lan. Sa se avan an. Ret branche pou aprè a. Yon lòt ti tèt chanm ankò. Mwen renmen ti tèt chanm sa a. Ou renmen ti tèt chanm sa a? Sa mwen renmen avè yo a menm lè yo piti men yo tout gen bèl ti tèt klozèt. Ase klozèt. Ase klozèt cheri. Lè m fin mete bèl kabann nan ti tèt kay sa yo la mete bèl chanm. Ti tèt kwizin nan. Se pa mwen tou kite ti tèt bagay sa la. Non kite li e pou santi bon la pa jetel lè nou bagay li ankò lap misk misk kòman rele l I don't know lap kole lap kole. Sa e ti tèt kwizin nan la. Humm pa bese konsa nan ko ti tèt deyo pa sa ah mezanmi ki koze sa desann ti tèt afè a ti tèt rèd la desann oh nou pap ba yo wè tout padon wi banm on gouyad ankò Dash la tèlman goumen m gouye l paka gouye Blonde fèm renmen l anpil waww ah Djimy nome l. M pral metel nan gou pam. Sèl sa m gentan fè la e televizyon an mete, m fè lave carpet lan. Sèlman sa aprè sa tout fatra k te la m pat bezwen m fè jete yo. Kay ti tèt pa li yo a m pral refè li, m pral chanje carpet vè sa, m mete yon lòt bèl carpet. Tout sa tou pa janm konnen m ka jis lave li. Lave carpet li non nou pral chanje pou yon bon bagay. Son office pou nou fèl tounen office queen nan pou YouTube channel an. Wi wi wi se ti tèt la mezon an sa Jan nou wèl lan se ti tèt kay lan sa Kondi Grace di toutan ti tèt ti tèt ti tèt Tout bagay son ti tèt avèk Grace se ti tèt kay lan sa Men Grace Grace nou pa konn Grace se mekòp atis mwen an wi Apa li kouche la byen bèl. M renmen nou tou mèsi anpil timoun mèsi anpil anpil anpil anpil mèsi mèsi mèsi pa bliye le 7 Desanm map nan Indiana le 21 Desanm map Ohio le 24 Desanm map Orlando le 27 Desanm map Florida le 28 Desanm map Boston. Le 30 map chili ok so program nan byen monte chak moun chwazi dat paw la. Oh fwa 94 merci mon amour. M ka vin sendomeng wi ap travay sou sa la m ka vini igwe m poko konnen nou ka vini map fè nou konnen nou konnen tout sa kap fèt map fè nou konnen alright guys m pral kite nou ale. Le 27 map tounen back Florida nan Lilo Haiti. Le 28 map Boston. Le 30 nap Chili. So rete tann mwen. Pitit mwen may volem menm pou yo relem bouzen. M renmen non bouzen an. Se nonm li el fem byen. Ou gade yon bel grenn bouzen ayisyèn konsa ki gade pitit mwen kap travay kap bouske lavi. Ou konprann sam diw la yon bel grenn bouzen ki edike, ki gen fòmasyon familyal, ou konprann sa m di w la, yon bèl grenn bouzen ki pase sou ban lekòl, ki a l'art de parler, ki konnen le comment et le pourquoi des choses, yon bèl grenn bouzen pitit mwen ouvè dèyè l, li fè de bèl grenn pitit, ou konprann sa m di w la, yon bèl grenn bouzen ki pa janm gen bouda chita k travay maten, midi e swa pou l fè avni de bèl grenn pitit li yo, lè sa a m di w sa ha bon pitit mwen, yon bèl grenn bouzen k ap mache achte kay nan tout peyi a, k ap fè biznis, bon ki mele w yo rele w bouzen. Gade non moun ba ou cheri. Li sanble w. Aprè bouzen ki sa pou ta ye ankò? Ki sa pou ta ye ankò aprè yon bouzen? Ki ki jan de fanm ki jere je bagay w ap jere yo? Se bagay bouzen wi. Gran bouzen. Gran bouzen. Bouzen a etikèt. Se bagay gran bouzen. Coucher. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Continuez avec les bousins, les qualités, les titres de bousin. Les différents titres de bousin. On continue, hein, les amours. Bonjour je me doucher, les amants, ça a été un plaisir. Je suis fatiguée, j'ai passé toute la journée à travailler sur quelque chose de très spécial, très extraordinaire pour vous. Je pense que vous allez aimer le projet exactement que je suis en train de travailler dessus pour le moment. Alors, je vous laisse, passez une bonne nuit tout le monde. Je vous aime, les amours. Songez bien, Kembe Femme laguer Pas quitter chalet, bouche, vaisseau Ok? Utilisez tout wash Toute zame, toute pe ki rale sou, utilize yo Bati chato ou avèk rèv ou. Paske rèv ou se rèv ou. Yo pa ka detwi l. Yo pa ka retire l nan tèt ou. Yo pa ka anpeche w. Vouloir c'est pouvoir. Kwè nan tèt ou. Kwè nan tèt ou. Pèsonn pap kwè nan tèt yo. Nan kwè nan tèt ou pou ou. Se ou k pou kwè nan tèt ou. Pa kite ankenn moun desann ou. Pa kite ankenn moun fè w santi yon moun plis pase w, yon moun ka fè plis pase w, yon moun pi mye plase pase w. Non. Baby girl. Ou se menm ak tout lòt yo. Sèl sa w manke, ou jis manke pa kwè nan tèt ou. That's it. Ou jis pa kwè nan tèt ou ase. Tout sa lòt yo ap fè ou ka fè l tou. Jis kwè nan tèt ou. That's it. Bòn nwi. Bòn nwi tout moun. Je vous aime tous. Bye. Oh by the way m manke bliye sa pa bliye the graceful beat experience graceful beat experience on Instagram the graceful beat on Facebook se la ou bezwen met makiyaj makiyaj sa nan figim depi a m sonje lèm tap fè makiyaj la li te ka petèt 10 heures du matin. Jiska prezan gad figim pa gen retouch ki fèt pa gen anyen sèl sa nou ajoute se lipstik lan nou te mte live maten an lèm tap fè makiyaj lan ok depi 11 heures du matin so ou menm ki ta bezwen makiyaj ou pa bliye rele Grace banm tag li pou nou.